Plis pase yon dizèn machin ranpli ansanm avèk ajan dcpj, FBI, DEA, akonpanye jij Walter Voltaire nan Pèleren 5 kay ansyen prezidan Jovenel Moïse nan kad ankèt sou asasina ki te fèt 6, 7 jiyè 2021. Ret fokis pase mango a kòmanse pouri anba nen oligak ki asasine prezidan. Check the boom wi popilasyon an debake e mande FBI pou kesyone premye minis Ariel Henry ki nan primati, non l site nan asasina prezidan an. Medam, matmwazèl e mesye nan okazyon sa a, sitwayen yo pa t mete dlo nan bouch yo pou pale avèk entènasyonal la k ap trennen sou dosye jistis pou prezidan an e voye mesaj bay rès nasyon an san sipriz Ou pral tande deklarasyon yo. Medam, matmwazèl se mesye, yon gwoup sitwayen nan komin Kwadèboukè lanse operasyon file manchèt. Vi avèk ensekirite k ap vale teren, minijistis deklare teritwa pèdi, ebyen sitwayen yo kòmanse file manchèt yo pou yo defann tèt yo pa rapò avèk gang k ap bay pwoblèm. Plis pase yon semèn, yon gangan ebyen te voye mesaj bay komisè Muscadin pou l di l fèt atansyon puiske Gon lajan yo vin kouche sou non w nan latibonit pou asasinen w. Medam, matmwazèl e mesye, komisè Muscadin reponn gangan. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te Captain des portes. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons tan se bale. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l. Baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Zanmi pa w Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Medam, matmwazèl e mesye depi yè, ajan FBI, DEA debake nan peyi Dayiti pou kontinye ankete sou asasina Prezidan Jovenel Moise nan dat ki te 6, 7 jiyè 2021. Aktyèlman la nou konnen se jij Walter Voltaire kap enstwi dosye a. Ebyen yè medam matmwazèl e mesye 4 mèsenè ki gen plis pase 20 mwa andedan penitansye nasyonal te andedan dcpj yo pase divès èdtan ap reponn kesyon ebyen anketè FBI di ie ebyen li te anviwon 11 è jounen jodi a Ajan FBI, DEA mele ansanm avèk dcpj, akonpanye ansanm avèk jij enstriksyon Walter Voltaire te debake kay Prezidan Jovenel Moise pou kontinye fouye zo nan kalalou pou konnen ebyen medam matmwazèl e mesye kòman mesye te arive antre kay Prezidan an pou al asasine l. Nan vizit sa a, divès sitwayen te debake nan zòn nan pou ke yo pale ansanm avèk laprès e mande ajan FBI yo silvouplè kesyone premye minis, mare premye minis paske non l site nan touye prezidan an. Medam, matmwazèl e mesye mwen envite w tande deklarasyon sitwayen yo. Toujou rete vivan, ankèt la pa mouri. Men jodi a se pa sa ki fè nou satisfè lè FBI ap moute kay ansyen prezidan pou vin tande Kolonbi yo, se pa sa ki tout bagay la. Nou menm sa k ap fè nou satisfè, lè nou wè FBI soti kay prezidan, li te desann nan primati l al tande Ariel Henry. Bravo gason wi pase koman fè Nou raple nou èks komisè gouvènman, Claude Bedford, ki mande pou Ariel vin reponn kesyon sou asasina prezidan, kisa l t ap di ansanm avèk asasen Badio. De fwa l pale ansanm avè l nan telefòn. Olye l reponn kesyon, ebyen li revoke komisè a. Li mande minis jistis la. Pou ke li revoke komisè a. Minis jistis la di, hey, adje gason, m pa ka fon bagay konsa non, konn se moun okap. Wak fele Vincent, m pa ka fon bagay konsa la, repiblik ap kraze, y ap di e m k touye prezidan. Li di, Enben, kòm ou pa ka revoke l, sa w tande a frèzesè byenneme, li revoke ni komisè, epi l revoke ni minis jistis, li mete Jak Lafontan ki rete avè l, e Jak Lafontan di, sa avè l li rete, se tchoul li e se rèstavèk li. Donk, frèzesè byenneme, lèzasasen sont o pouvwa, donk, pyès moun pa ka al poze Ariel kesyon, E se youn nan dosye frèzesè, mesye se ap fè tout sa yo kapab pou eleksyon pa fèt rapid menm nan peyi a, paske yo pa pral reponn kesyon lajistis sou dosye asasina. Ay si w ap pwononse jistis, jistis, jistis, on prezidan pa ka asasine epi w ap batay pou pase trè sou tout sa ki gen a wè ansanm avèk kesyon jistis pou prezidan. Non si te nan touye prezidan w refize ale la jistis mete pou yo gason. Li te desann lal tande andre michel don kato. Alèz gason wap pale check de boum di ie pase on nonm paka kanpe poul di w se dènye 18 novanb jovenel moïse ap wè avè di plan te gentan fin prè deja frèzesè byeneme pou yo al asasine prezidan. André Michel te di yap vilbre Guillaume sam prezidan si Jovenel Moïse pa kite tèt peyi a menm sò ebyen vilbre Guillaume sam te pran se li menm yap bay Jovenel Moïse tande byen wi atò pou wè ou nan yon peyi pou gon prezidan pou ap trennen kadav li nan lari. Quelle honte! Epi pou moun sa yo di w, ebyen menm sò a se sa kap rezève. E se sa ki fèt vre! Li te di w lap fout prezidan souflèt, yo bay prezidan souflèt frè e sè byeneme. John Joël Joseph te di, menm jan kadav papa nasyon an tap trennen nan lari mouch tap twalèt sou li, se konsa pou mouch twalèt sou kadav Jovenel. Epi ou kapab wè jounen jodi a l anba kòd pou enplikasyon l nan touye prezidan an. Ann avanse gason. O! Li te tande Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean. Alèz gason o la la mwa mwa ti bizou pou toi gwo oligak sa yo se kay blan yo ye pase Dimitri Vorbe te di l klè men kiyès men kiyès men kiyès k ap travay pou li. E moun kap travay pou li yo jounen jodi a pa rapò ansanm avèk sitiyasyon peyi a tout fèmen bouch yo. A vle di se pouvwa yo ap byen pase popilasyon ap mouri. Ret fokis mango a mi. Li pa konn pèdi batay. Jounen jodi a ensekirite kidnapin. Yo fin gangsterize yon peyi finanse fantom 509 epi yo vire dèyè yo yo kite nou nan mizè a pou kò nou. Alavèy asasina Jovenel Moïse, Boulos ranmase valiz li, l bwèl vwayaje, apre sa l ret lòtbò pou l ap di w reset peyi. C'est quoi l'histoire? Pandan l fin ranmase tout pakèt li l ale, l ap met nòt deyò l kite politik, lè w fin kraze peyi a, lè w fin finanse gang nan katye popilè yo, lè w fin finanse brigad swadizan Fantom 509 nan peyi Dayiti, e ou k te di labouch ou? Hein mi se kwa listwa fè w kesyone moun sa yo? Anh anh mon blan pa fè sa, ann avanse gason mete pou yo. Cherif Abdala. Ayayayy yo paka pa kesyone moun sa yo, ou konn non yo byen mete. Madame Lalim. Ahh wololoy fò yo kesyone madame Lalim, pase anba je la, medam madmwazèl se mesye, eske w konnen Ebyen responsabilite BINUH, youn nan responsabilite BINUH gen nan peyi Dayiti, se fè respekte dwa moun. Anba je BINUH la a mesye pou yo asasine yon prezidan. E pou kapab wè kòman madan Lalim lave men l nan dosye a tankou Pons Pilat. Se li menm ki pral fè twit ansanm avèk tout rès anbasadè, frè se sè byeneme pou nome yon nonm non l site nan touye prezidan epi ou gen misyon pou fè respekte dwa moun, pou fè Ayiti yon peyi ki pi demokratik, pi sur, leta de dwa etsetera. Dialogue politique se sa map gade la nan nan nan nan nan jan w lave men w nan ou pa ka pa enplike nan touye prezidan mete pou yo gason. Menm lèl kite peyi a fòk yo tande moun sa yo. Wi fòk yo tande paske l te la yo lè yo touye prezidan. Se tris frè se sè byen eme atò pou tout kolonbyen sa yo rantre pou vin touye yon prezidan ki kote anbasad amerikèn ye Ki kote prezidan rete pi wo? Ki kote vitelom rete an evraze anbasad? Ala traka pou lave kay te banm koze a gason. Paske tout moun sa yo enplike nan lamò prezidan. Alèz dirèk ou endirèk yo enplike mete pou nou. Nou menm jodi a nou pa ka kite FBI ap trouble nou. Jodi a gen anpil moun ki te envesti gwo kob. pou asasine prezidan an fonksyon an ki te vin chanje kondisyon de vi nou, ki te vin met manje nan asyèt nou. Alèz gason, yo touye y wi. Yo touye l. Imajine w yon prezidan monte pou 1 depi 2018 yo kòmanse ba li manifestasyon. Depi 2018 yo kòmanse destabilize l. Pase yo wè nonm sa si nou kite l pase, ebyen gen de bagay li pral fè, ya vin ewo sou nou wi. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, Jovenel Moïse gouye l, gouye l, gouye l, gouye anba yo. 2019, apre peyi lòk, li soti nan kay li, li di m pral fè nou konnen qu'est-ce que le fréquent. Li kòmanse mete dosye deyò, li kòmanse koupe kontra. Ebyen nèg yo di, pa gen wout pa bwa. N ap peze bouton ensekirite a, n ap touye moun, n ap kidnape moun, n ap masakre moun, n ap di se prezidan an ki lakoz, toutotan l pa ale gen plis moun k ap mouri. Kòman ou te ka konprann w ap di ou renmen yon peyi, ou renmen yon pèp, s on moun ou di ou pa vle paske l ap travay nan enterè pèp la, li chanje kan l di l p ap ret avè w ankò, se lè pou l fè travay peyi a, ou di non, ebyen moun sa yo l di l ap fè travay pou m, pou ke m ka montre moun sa yo nèg sa s on nèg ki pa bon. Son mantè, son nonm ki vini pou piye, ebyen sa map fè map mache touye moun sou konsyans li, map gangsterize peyi a, map kraze boutèy tout kote, men yo bliye lè yo fin kraze boutèy la, pral mache sou kraze boutèy la, yo ap pike yo ap pran nan pèlen tou. Mete pou yo gason. ki te vin mete yon lòt sistèm enfrastrikti pou nou viv, jodi a la a, yo asasine l lakay li, jodi a nou pa ka ret kanpe ap gade, e jodi a ou wè, pèp ayisyen an pa gon batay serye yo ka fè vre, Pran kouray frèm fè kè nou kontan alelouya paske yon jou na konprann pouki adje gon seri de moun te konn wè nan lari Biden lèzetazini damerik mpa wè yo sèke mel la gentan tonbe adje gason yo fè tout bagay pou detounen nou. Men Ayiti gen poul leve. Ke tout moun ki pati yo al avèk peyiw nan kèw pase fò nou tounen vin konstwi lakay wi. Jounen jodia se nan imigrasyon batay fèt. Anpil nan nou gentan bliye si te gon prezidan k asasine. Si tout fwa nou pa batay pou ke zak sa moun ki fèl la poul peye pou sa. e pou nou siyen, pou nou sèmante sa pa gen dwa janm repete ankò, ebyen nou fenk kare soufri, ti nèg tèt grenn fenk kare pase mizè anba nèg cheve kalalou, oligak kowonpi k ap piye, k ap dechèpiye peyi a. Se nan ONI batay la fèt, se nan DGI batay la ap fèt kounye a, paske tout Ayisyen se Biden, Biden, Biden. Men nou menm, n ap toujou pran reskosablite n pou n kanpe sou bout tè papa Jean Jacques Dessalines, te mouri kite pou nou an paske jodi a nou pa gen peyi de rezèv nou menm se peyi sa nou genyen se la a pou nou viv pou nou restore tout sa nou gen bezwen nan peyi nou. ki debake la a avèk kolonbyen yo swadandi pou vini mennen yon envestigasyon anndan kay prezidan nou di nou menm sa yo pa satilfè nou nou di nou afè ti sanpsyon nou wè kanada ozetazini vle pran sa yo poko travay pa nou. Sa Haiti travay pou yo jwenn avantay pa yo. Ok gason kounya la di nou travay paw la gason pase sa enpotan anh. Se ti travay pou yo fè nèg yo febli pou lè yo ka pou yo ka negosye pi alèz pi sef. Egzakteman nou menm nou sipoze pase a laksyon donk yo komanse se pou nou mare pye yo ankò ansanm avè desizyon yo pran. Donk lè ke yo fin choute dèyè ti vakabon yo, nou menm ba bò isit fò n chache kòd nou, ebyen veye anwo veye anba pou n mare vakabon mete yon kote. Ae, yo fin fè sa yo ap gade nou, nou menm fò nou pran bagay la pi oserye pase yo. E lè yo wè fason n ap frape, fason n ap mache sou lòt pou n ap mare yo pou n di se kwa listwa, Kòman fè non w fè site nan lis Kanada mete dèyè w kòm moun k ap finanse gang, jan nou te fè w konfyans n ap koud kòd nan mouda vakabon? Ebyen menm blan an frè e sè byeneme ap kòmanse ranmase pye l paske si nou ka kenbe frè nou an pou n mare l konsa e li menm ki se etranje donk m pa kache di w tout dan l n ap mare anba kout kòd. Mete pou nou gason. Di nou menm pèp ayisyen epa sa n vle. Pou n t wè FBI t ap fon travay, lè l sot lakay prezidan fò n te wè l antre nan dan primati, l al pran Ariel Henry ki se premye sispèk de asasina Jovenel Moïse. Alèz gason, li pa ka nan tèt peyi a, sispèk nan touye prezidan. Li refize di sa l t ap daba di yo. Ahh. Ala traka wi. 7 jiyè nan maton pa la, ou pale 2 fwa ansanm avè zanmi w, e New York Times pral soti rapò pou di 2 fwa. Badio ale kay premye minis Humm ala traka pou lave kay tè Humm. Jodia la Mateli lib wi. Se premye e ney Mateli k envesti nenpot 22 milyon dola pou touye a e prezidan. Hee 22 milyon ou pale fò konsa gason. M pot ko konn sa. M pot ko konn sa. Non, Mateli la kay blan lap pran plezi l wi. E Lezetazini l ye wi. Kanada sanksyone l epi l pase l monte Lezetazini l sa meriken, e vre? Ala traka pou ti pèp ayisyen. I ui lòt bò a. Lap vin di nou li konprann, li konprann, e byen i li gide Jovenel Moïse pase tout nèg ki tap travay. kòm sekirite kay Jovenel Moïse se Martelly k met tout. Soti nan responsab pou rive nan dènye grenn nan e Martelly k mete tout. E li k met tout la nèt. Donk kounya la pou chak grenn nèg pran 1000 dola ameriken pou li ki don prezidan pou Martelly pa okouran. Non Martelly fò bay eksplikasyon kòman Jovenel Moïse fè asasine. Sou jovenel moïse wi. E Dimitri vob se boulos wi tout nèg sa yo e kay ameriken yo ye. An ki jwèt ameriken ap fè avè nou la. Son jwèt nou pa konprann. Jodi a la nou menm nap di ke Ariel Henry nèg yo mete l la se pou fè misyon pou yo. Se rann polisye nou yo livre yo bay vitelom la nan metivye. Yo livre polisye nou bay nèg liancourt la. Jodi a w pè kisa l di w. Se lame dayiti, anben nou menm nou konprann e nap di lame dayiti mete l sou men l, pou yo pa al livre l menm jan avèk nèg polisye sa yo. Nou di nou menm lame dayiti si lap fè yon travay serye pou la repiblik, jodi a se Mnusma li pou l mare aryèl ban nou, paske jodi a nou konprann FBI pap mare aryèl pou nou. Yo tap mare Ariel jodi a Ariel anguis sa se negosye Ariel al siyen kontra jan w tande Louko Dezi tap di l avan yè nan jou w gen pou vini nou pral jwenn pil blan la kap aterie yo k pral konstri la nan tout kote w wè k lib la se yo menm jodi a e sak fè yo mete nou nan pozisyon konsa yo just ban nou Galil tout zam w wè la yo sot nan teritwa Ozetazini ok yo ban nou minisyon Yo ban nou madam Laline jodia ki vini ki dou se gras a Genèf ki fè peyi nou gon ti sekirite li pat menm just salye la polis la li pat menm salye ti fòs nou genyen kòm lame dayiti nou menm nou konprann batay kap fèt la jodia esak fè nou te mande madam Laline eske lèl prale li tale avèk galil M 4 minisyon Genèf yo eskel tale a galil M 4 e vitelòm yo se sa nou mande enben jodia la nou menm nou di nou konprann Ti kou sa FBI ap ban nou an n pa renmen l. E dabò tou menm FBI nou pa fè l konfyans. Eske nou menm nou se de sipòtè ansyen prezidan Jovenel? Nou menm premyeman nou se Desalinyen, nou se pitit Ayiti. Jodi a Jovenel Moïse te vin a yon objektif pou Ayiti. Nou menm nou se Jovelis. Depi nou jwenn pòtinite, yon mikwo, fò n mande jistis Ayiti, jistis Desalin, jistis Jovenel Moïse. E jistis pèp Lasalin. E jistis pèp Fò Jak la jodi a. Masak ap fèt tout kote. Jodi a la, Ariel Henry wap wèl pa janm soti men yon rapò konfòtab kanpe poul kont gang yo jodi a men anvan Ozetazini, peyi etranje gen yon ti pwoblèm wè se premye moun ki twit pou yo. Wi e ti chen lakou hahahaha ee djipopo yo ye gason se djipopo ayy. 600 moun mouri nan peyi Dayiti bon se teritwa pèdi. Minis jistis la te klè. Kontinye gason. E nou menm jodi a nap di ke nou konprann FBI dabò mwen menm mpa fèl konfyans pèp ayisyen pa fèl konpyans nan dosye Jovenel Moïse se sou non FBI yo itilize la a lè yo rive la a nan mi DIE gason DIE. Rico yo di wi se FBI kote just vin pran prezidan yo livrel pou yo asasinel e dabò tou anbasad ameriken la e menm e daprè fòmasyon n gen pafwa menm biwo anbasad ameriken gen ladan peleren 5 ki vle di jovenel moïse yo livre la yo konn tout jan yo livrel si ke ameriken pat vle jovenel mouri l pa ta ka mouri la. E depi lè prezidan jovenel mouri koman ou wè kondisyon sekirite nan peyi a? Anben jodia la nou menm nou wè. Yo te di w se Jovenel ki pwoblèm nan, yo te di w se Jovenel ki fèmen lekòl, yo te di se Jovenel ki te vle moute gaz la sou pèp, se Jovenel ki te met tout pwoblèm nan men jodi a la ou pè Matisan ouvè, ou pè André Michel pase Matisan lè l vle, Majorie Michel pase Lyankou lè l vle, Ariel Henry lè l pral Okay e Matisan l pase wi, li pa pase pa avyon non. Jodi a e mwen menm avè w lè n pral Okay fò n pran avyon. Jodi a nou konprann nan kisa yo mete nou. Jodi a nou konprann ki jwèt ameriken mi rive jwe avè nou l mete nou nan kawo jodi a menm moun ki entèlektyèl jodi a tout moun vle kite peyi a men k ka itil la repiblik men se pa volonte l non se nan pozisyon yo vin mete l la wi ameriken menm mete w ladan l pou l voye w ale matisan jodi a la se kote ameriken gen pwojè pou li e izo m di yo sa tout chèf gang sa yo lamò sanjou wè k nan plèn nan yo gen pwojè pou yo. Y ap fin itilize yo, fè yo met ti pèp la, fè n rayi l, epi l pral rive nan yon pozisyon e l p ap ka ret pou nèg yo, se ameriken k pral pran l. Jodi a nou di nou menm, FBI, travay sa a, nou, pèp ayisyen pa satisfè avè l. Sa w mande pou prezidan an? Nou menm, nou mande jistis, jistis, jistis pou prezidan Jovenel, jistis pou Dessalines, jistis pou Ayiti. Nou menm nou se kòdonatè Baz Belvedere, jalouzi, kan kite l. Ou pran yo itilize izo pou pran matisan ba yo e izo megrèt sa pou yo lamò san jou tout nèg sa yo vitelòm apre yo fin mete tout pèp la deyò kounya se yo yo pral dechouke kounya pou yo pran l wi se sa yo k pare pou yo fò nèg yo konn sa wi jodi an m pa ka tande vitelòm wap goumen pou pran perimèt pou m pran sesi pou m pran blòk en lè w rive w pran blòk la w met tout moun deyò a kiyès ou pral viv nan blòk la ou ka viv an depi ou ka viv depi pènye rive fòjak pou kò w. Wi yap viv yap viv a blòk la. Ou byen di ap viv a blòk, sab, tè, pye bra. Li pa di lap viv a moun. Li bezwen blòk, ba li blòk. Kay yo sa blòk yo fèt. Nè's pa? Jamè! Jodi a se yon misyon ki byen detèmine. E tout kote sa yo se de kote nou gen de petwòl, de resous rezèv. Nou konnen ki travay nèg yo ap fè avè nou an. Jodi a la ameriken bezwen anpil bagay mitrayòm e de kwiv pou yo kreye de bonm nikleyè. Jodi a se la Ayiti yo rete la pou yo vin souse. Wap wè vin la Canada pase anlè pran sou dlo se teyat. Jodi a yo konnen kot tout gang yo ye. Jodi a Canada li menm nou pa fèl konfyans. Tout peyi sa yo se peyi k mete a ameriken pou souse nou. Se peyi k mete a ameriken pou mete nou nan sa nou ye a. Jodi a la pa gen 2 chwa. Se sa l ye, jodi a la y ap goumen pou yo vin mete tout antrepriz yo la, jan Louko Devi di l. Se sa y ap fè. Jodi a, lè nou tout fin ale, ou pral wè se de gran blan k ap vin envesti la, yo pran la epi yo mete nou deyò. Antouka gason, antouka, si nou wè kou a, an nou prepare nou pou ke nou pa pran gòl a men. Si nou wè se konplo y ap fè kont nou, ebyen an n mobilize. Moun yo ap itilize pou detui, pou fè nou pete kouri yo, ki refize kolabore ansanm avèk nou, ebyen ann mete moun sa yo sou kote, ann mete fòs nou ansanm pou n batay pou sa zansèt nou yo te kite pou nou. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Non, nan sitiyasyon peyi a rive la a, kon w di Boulos fò n reset peyi a donk fò nou batize dan lo frè e sè byeneme. Ann al swiv kòman batèm nan t ap dewoule bò lakay. Ebyen divès ebyen sitwayen, sitwayèn remèt Jezi lavi yo ebyen pandan batèm nan t ap dewoule anpil lespri desann an nou swiv. Eeh men non non non non non ou pa nan konba ui klo ansanm avèk le satan le dyab il faut pas ici avèk le frè jak eeyy fay fay eeyy mezanmi kenbe fay pouf eeyy non non non non esa m konnen frè jak toi le sentespri la ou haha sanba pou ye anba pyem kòmanse. Jezi! Mezanmi! A vle di granmoun nan te deja konnen sa k ta pral pase ki fè depi nan kòmansman li kòmanse rele Jezi. Mezanmi gade pou wè. Onon de Jezi! Wè? Ou pèdi batay la Satan! Wè? Granmoun nan la ap di Jezi sa vle di li te deja konnen ti dam nan gon bagay nan tèt a li. Kite koule! Ou pèdi batay! Men koule dlo a k touye m nèt mezanmi. Sa vle di aprè dlo sa ou ka pran enfeksyon wi. Gade lè bay ta dlo a. Yo bay lajan pou yo asasine w, ou okouran de sa? Sa yo se entimidasyon. Sa yo pap fè n pè, yo pap fè n kanpe, yo pap fè n fè bak. Alelouya gen Bondye non sa yo paka entimide w komisè ah ah love you so much ooh Bondye gadon nèg ah nèg la soti pou l vòlè kè mwen wi. E m pa gen pou m pè, men m pa gen pou m fè nèg pè tou. M gen pou m mache pran tout kèlkeswa nèg ki di w se bandi, kèlkeswa nèg ki di ou se asasen. E aspyad rèk menas yo, bon menas yo fè n pi. Li vijilan, li fè nou pi agresif e ke li fè nou pi atantif tou. Donk nou pa pè nèg yo, si nèg yo gen zam nan men, n ap tann yo. Nou pi agresif avè yo? Nou pi agresif avè yo menm. Donk otrefwa kote ke m ta gen dwa ap tcheke yon nèg, bouch zam mwen atè, kounya depi m ap tcheke yon nèg, tout rete sou, paske m pa konn reyaksyon. Egzateman, bra la pase yo di w y ap voye pou van prepare. Yo atake mwen move lè, kote pastè Reno a? Yo atake mwen move lè, hehe, Muscadin di nou atake l move lè, poze nou ti mesye depi nap vini lap sèv avè nou mete pou yo. Dayè banm pale w, si gen bandi si gen asasen k anvayi vil la, ou menm fè m konfyans map bay w repons. Map bay w repons e ke nèg yo pat janm konnen nan vi yo. Sdpj la avèk mwen, udmo nip la avèk mwen, lapolis la nan nip avèk mwen, chak polisye. Kot Ron se yon komisè Muscadin e m kanpe ak nèg yo pou kèlkeswa desizyon ke yo pran kont tout nèg ki bandi kont tout nèg ki se asasen nan vil la e m di nèg yo tout kote yo rive chay la twò lou pou yo rele m map ede yo pou tèt yo nip lan lap rete yon simityè pou nèg yo mwen dil e m kanpe dèyèl donk moun Miragwàn moun depatman nip kontinye rele m kontinye banm enfòmasyon donk jodia se jodi sen li. M te ka nan peyi m, m te ka nan plaj ak de pitit mwen. M plen zanmi m Okay. M plen fanmi m tout kote nan peyi a, Tigwav, Rewal, Lewogàn. M te kapab al kote yo. Donk si m rete la jodi a nan biwo m, se paske mwen kanpe la pou m bare nèg yo. Donk menm jan jodi a la a, mwen nan enposiblite pou m al wè fanmi m, mwen menm tou mwen mete nèg yo nan enposiblite pou ke nèg yo desann anba a. Nèg yo desann. Yo pa ka desann. Sou kesyon menas la, afè planifikasyon nèg yo ap di sou afè lanmò m nan, Atravè le mond. Mwen menm tou m gen yon pakèt kè yo te fè menm fanmi m pat konn kote m te. Donk m pa pè nèg yo, m pa. Eeeeeh eh komisè la o what eeh ti sè disparèt osi o eey fo pa isi avèk nou la. Eeh je dwa disparèt pèp ayisyen eeh non fòm fon disparèt tou m pral fon disparèt eeh pa disparèt kòm komisè miskaden an te gon pakèt nan fòm ou te fè ou pat janm wè ou pa konn kote ou ye menm fòm fon disparèt fòm fon retire tèt mwen pou nou pa janm wèm tou epi pou m tounen epi pou m vin lage de gidon pi rèd. Nan dèyè vòlè yo nou pa nan rans. Petisyon ap fèt anvan male ou mèt poze w. Poze w! Ok komisè, gen sekrè a. Pran zam nèg yo. Map tann nèg yo. M pa gen pou m pran prekosyon a nèg yo, se nèg yo ki gen pou pran prekosyon avè m. M se chèf vila Souvile. Yon nèg ou se bandi, ou se asasen, fò w trè pridan. Si wap vin nan vil la, fò w trè pridan lè wap travèse. Paske depi m gen enfòmasyon sou ou, map rive sou ou. E lè m rive sou ou, m ka rive sou ou a boulè wouj. Mwen di e m kanpe dèyè l e m pa pè. Donk Nip lan pap rete Nip. Nip la ap rete yon simityè pou nèg yo. Nip lan se se kote dyaspora yo genyen pou yo vin ebèje yo, pou yo vin fè ti granmoun. Se kote dyaspora yo genyen pou yo vin envesti. Se kote moun Chalon, moun Miragwàn, moun nan gran Sid la genyen mwayennan yo kapab vin achte, yo kapab vin fè komès, yo kapab vin envesti li. Mwen di l e m kanpe dèyè l e nou pa pè. Depi pa nan depi yo antre nan lòt divisyon ki pa jis pou nou menm wap mache pran yon kamyon. Mwen pale w. Nèg la te mèt kite. Aaaa m te mèt kite pòdòprens yo dim ni okay m pral pran yo dim nèg la tigwav leogàn m pral pran dayè nèg yo fèmen nèg yo fèmen tèt yo anndan yon chanm kay yap fè video yap bay enpresyon nèg yo tounen kabann yo chita benyen abiye manje bwè bon yo paka soti bon donk se pa. Hehehehehe Waww joli peti slogan komisè Muscadin. Se fèt pak mwen la ke nèg yo desann nan sud. Yon mesaj pou moun chalon ki te komanse kite kay yo. Non, di moun chalon yo reganye kay yo, tout bagay rantre nan lòd, sa ki tap fèt la se rimè, se divèsyon sikolojik pou fè asayan yo kwè ke bandi pran vil la. Men se pa vre, ogran jamè pat gen. Depi menm swa a moun chalon, tout moun chalon te gentan rantre nan kay yo, rantre nan baz yo. Aktyèman la tout ap fè aktivite yo kòm sa dwa. Komisè Muscadin eske w gen yon mesaj pou tout dyaspora yo avèk anpil moun ki ta renmen ou kite jiridiksyon Miravàn lan e pou ta vin mete yon lapè nan jiridiksyon Pòtoprens lan? Kesyon pwotokòl sa li pa ta enpòtan pou mwen. Priyorite m jodi a la se kanpe nan nip pou bare nèg yo desann nan gran sid la, se kanpe nan nip pou anpeche nèg yo pran nip lan, se kanpe nan nip pou anpeche nèg yo pran yon pati nan wès la. Donk Pòtoprens lan kanmenm se yon zòn ki gangren li ye, fòk gen yon mezi strik ki pran ladan l. Mwen menm kòm komisè gouvènman m pa gen pouvwa pou m mande yon otorite pou voye m Pòtoprens. Non, m pa gen pouvwa sa a. Kèk sou tèfwa ta fè apèl a ou? Bon, si yo fè apèl avè m, m se yon komisè gouvènman e komisè gouvènman se menm jan ak yon polisye tou. Pa gen pou oken kote yo kapab voye yon polisye pou di w pa prale. M se yon komisè gouvènman, minis Lacatus chwazi a nenpòt kèl moman di l ap transfere m. Se evidan. Pouvwa, kèlkeswa kote yo ye nan, nou tout son ajan de la fonksyon piblik. Ou panse li ta valab pa si jan de Miragwàn nan pa avwa avèk Pòtoprens? E m pa di sa. Lè m te antre Miragwàn, bagay yo pa t fasil. Te fè 7 mwa n ap goumen la a. Gwo batay. E tout gwo batay ke nou t ap fè yo, e 7 ke mwa ke m te vin Miragwàn yo, se pandan lè sa a nou t ap batay nan lon. Se mwen ak Prezidan Jovenel ki te konnen batay la. Avèk lapolis, nou te gen yon twoup CIMO ki te kanpe avèk mwen la a. De twazè di maten, n ap mache sou nèg yo, n ap pran nèg yo, n ap frape. Li bon tou si bon avèk mwen. Men domaj prezidan Jovenel te vin pran presyon nan yon seri de nèg li te vin leve nèg sa yo li rantre yo pòtoprens. Men kanmenm li te vin kanpe sou tèren an ap batay avèk sdpj ap batay avèk udmo maten du matin au soir. Nèg Petyonvil, nèg kapital, nèg Montagne Noire. Ayy ala traka pou lave kay te. Antouka komisè Muscadin mèsi pou sekrè a donk ou te fon tan fanm ou pat konn kote w ye mwen m pral fon tan tou pou pyès moun pa konn kote m ye m pral met koze sou mwen an map rele pati sa lavi kache de Fouco tu konpran pèp ayisyen rete branche. Jan ke m te anonse w gen yon gwoup sitwayen nan Kwadèboukè yo menm yo di yo pa nan rans yo ap file manchèt yo puiske minis jistis la di teritwa pèdi yo pa dakò pèdi yo file manchèt yo pou yo koresponn a gang frè se sè byen eme mwen envite w swiv videyo sa a. Alèz. Ann file manchèt yo. File manchèt yo. File manchèt yo jis nan kè. Ay jan bagay la ye la a, minis lan pa ka di teritwa pèdi, epi pou nou menm n ap viv pou n aksepte pèdi. Ebyen, nan lavi toujou gon chwa. Swa ou dakò viv, swa ou dakò ou mouri. Pa bò isit, jan n toujou renmen di l, Prefere, prefere w alèz nan lanfè a, olye pou w esklav nan paradi a. Toujou panse ansanm avèk sijè sa a. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la Repiblik dè koken, sèl vòlè yo ka prete. Lè dirijan yo fin byen vòlè nan peyi Dayiti a, yi sere lajan yo Ozetazini, Kanada epi yo kòmanse sanksyone yo, men kòman? Ebyen, sa fini pou yo, pèp Ayisyen. Ou mèt ale, ou mèt avanse, avanse, avanse. Tchwè! Bon, sa k pran l la a? Ou wè Eskowè, se konsa wi, yo fin vòlè, yo gra epi yo pral naje, yo pral byen pase kay blan epi boup, yo griye, yo pase. Tout bagay fini, yo sezi kay. Mezanmi, mezanmi, mezanmi. Hein Hey Waww Waww oh mon Dieu Ou genlè pa wè E konsa blan griye yo konsa blan griye lanbè a ui Hahahahahah Hey Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Frèm ak sèm kap koutem byenvini nan Haïti peyi spesyal eh fòk mwen diw koral legliz la kap fon chante yo voye gwo mesaj pou nou wi ou konnen se semèn pak pakèt gwo mesaj yo voye pou nou moun tripotay yo silvouplè Dezole si dlo a kouri nan jaden w sa pa gade m ba li rigòl. Amen. Dam nap chante yon chan pou la glwa de Dye. Se gwoup dam. Dam sa yo frè e sè byeneme. Yo gen yon antèn konsa nan tèt yo. Mezanmi fòn retande mizik la se two gou pèp ayisyen gad yon mesaj group dam nan pote kite tripotay Amen yo tripotay vre. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco, randevou kase demen si Dye ve, 7 è pou yon lòt edisyon spesyal. Bizou bizou one love.